Bonjou, bonswa la fami! Avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Nou ap vrèman kout atravè emisyon sila puiske se de zimaj nou pral pèmèt ou swiv paske jounen jodi a la ki se 30 septanm 2021 ebyen te gen yon aktivite ki fèt o nivo de ba dèlma tou sa se antèman yon towo k rele manilo. Manilo, nou sonje, sa genyen yon mwa depi ke misye te tonbe e nan kad yon operasyon lapolis te mennen nan Wo Dèlma kote ke misye t al nan yon fèt e lè sa anpil moun te plenyen pou di ben ekoute lè yon nèg ou se yon kat make gen wout ou pa fè ebyen jounen jodi a la antèman Manilo chante. Men gen yon kesyon map poze se ke nou menm ou konnen ke nou toujou ap eseye e poze yon maksimòm de kesyon paske nou wè sèkèy e nou oblije poze tèt nou kesyon pou di eske yo te restitye ak fanmi an kadav Manilo. Bon sa se kesyon sa nap poze. Pou le moman nap mennen ankèt sou kesyon sa a pou nou konnen eske e nèg yo te jwenn kò Manilo. Men brèf. Sa sè byen pase, anpil moun prezan, Barbecue egalman li menm avèk yon gwo zam nan men li, epi misye kanpe an stil militè, sè kòm yon ofisye ki li menm vin swiv fineray youn nan sòlda ki tonbe, ebyen m panse ke se le moman pou nou kapab pèmèt ou swiv kòman sa te ye nan mikwo konfrè nou Actualité Locale TV. te kapab on bandi, pou Léon Charles, Marino te kapab on chèf gang, men pou nou, fòs revolisyonè, jenè an fanmi e ade, manyen yo manyen tout, Marino se te on konbatan. Pou nou, nan fòs revolisyonè Jenèv an premye a gen manyen moun manyen tout, Manino ete yon frè. Se poutèt sa, lè fè w pran kou, ou gonfle ponyèt ou epi w gade vè lavan w. Tout moun ka tonbe. Pa gen moun ki pa ka tonbe. Men lè w fin tonbe, se ret atè a k pi grav. N abitye pran kou nan fòs revolisyonè Jenèv an premye a gen manyen moun manyen tout e nou toujou leve. E n ap toujou leve. Paske batay n ap fè a se batay pou libere touton pèp. Batay nap fè a se batay pou libere chak grenn moun an Ayiti ki ta renmen wè yon lòt Ayiti, yon Ayiti kote gen travay, yon Ayiti kote gen sekirite, yon Ayiti kot dyaspora yo kapab antre vin envesti, yon Ayiti kote ke li pa gen moun kap kidnape moun, yon Ayiti kote ke nou kapab bat lestomak nou e ke nou di nou fyè dèske nou se Ayisyen. Ankò yon fwa Leon Charles, misyon an ou echwe. Misyon pou kraze fòs revolisyonè jenèv pou fanmi e alye manyen pou manyen tout la. Lè yon chalou rejyon pa rive bay pèp la sekirite, moun yo ap viv avèk kè sote, ensekirite a tout kote, moun pa ka mache, y ap kidnape moun tout kote. Ki sa w fè pou anpeche ke yo kidnape moun nan peyi a? Men, olye pou ta met yon plan sekirite, pou ta bay moun yo sekirite paske yo peye lajan taks yo pou sa, Tan pou ta chache bay pèp la sekirite, ou prefere pran lajan nan men Boulos e ke pou asasine Jimmy Cherizier. Men se byen kote mal kalkile. Nou di l deja, nou pa vin fè ti sale sou bout tè sa. On jou fè, on jou ap mouri. Men chak jou nou mande gran achitèk la pou l ba nou fòs pou n mouri zam a lamen. Chak jou n mande gran achitèk la fòs. Pa janm kite e ke yo pran nou an lach, men kite nou mouri pandan nap goumen, paske lè w mouri pandan wap goumen, nou rete kwè ke e nanm nou prale yon lòt kote, paske nou pa mouri an lach, nou mouri an sòlda. Leo Charles, ou echwe nan misyon w te gen pou sekirize pèp sa, ou echwe paske w mache fè masak nan katye popilè, ou echwe paske w tiye yon pakèt moun nan Delma 75 sou pretèk sou pretèks yo se gang. A leksepsyon de Manilo nou kapab di ki te gen zam nan men l. E sa k fè m di ou ka rele l bandi, ou ka rele l chèf gang. M ta renmen nou t al bay lis moun ki mouri nan Delma 75 yo kòm bandi ankò. Menm jan ou tiye yon pakèt jenn ti atis anndan lavil Plental. M ta renmen ou bay lis moun ki bandi yo paske nou poko janm wè yon fwa ou arete yon bandi epi ou prezante l bay laprès. Mwen kwè on fwa ou arete on bandi e ke ki tap nwi peyi a, o kontrè ou kolabore avèk yo chak jou. Lè on chalo echwe, ou asasine Mario e sou pretèks li te bandi, li te gang. Men non sèlman nap mande demisyon Leon Charles, men nap nou pral pote plent pou Leon Charles tou. Se sa k fè nap konsilte on kabinè avoka e ke tout moun ki mouri nan katye popilè yo de fason inosan, e ke nou ap pote plent kont Leo Jal pou krim ak masak li fè sou popilasyon ayisyèn nan. E nan moman tristès sa, nou pa gen plas pou moun bat bwavo, nou pa mande okenn moun pou yo bat bravo pou nou, okontrè ann gonfle ponyèt nou, epi ansanm an nou mennen Manilò ale. Mèsi anpil. Mwen gen yon foto map pataje avèk nou juste avan mwen kite nou. Foto sa a, m gen presyon ke sa ta sipoze fè pati emisyon Oh My God. Men ekoute, lemisyon Oh My God, je vous promets ke fòk ou abone sou yon lòt chanèl paske yo pran emisyon an nan men m, se pa pou mwen li te ye, se te pou Obsession. M ap voye lyen an ba nou pou nou kapab abone ak Obsession an pou nou kapab swiv Oh My God la chak dimanch. Bon m pa konnen petèt ki emisyon m pral bay fanatik yo pou yo kapab ri sou RL Prod la oubyen eske N ap envèse bagay yo pou n ta kapab bay feyton parlemantè la sou obsesyon production obyen pou n toujou kite oh my God la sou RL prod donk se nou menm ki pou di kisa nou vle men dabò fòk nou al abone sou obsesyon production an la photo que je vais partager avec vous se pandan funeray sila a epi de dos on a pris cette photo. M ta kapab di se foto sa ki imòtalize evènman sila a. Ou wè tout sa k t ap fèt yo, m panse ke pa gen ankenn bagay ki imòtalize fineray la, se foto sa a. Èske nou wè sa k ekri dèyè foto sa a? Staff bèl bouzen p ap janm bliye w. Mèsi la fami! Kòm toujou, un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou abone ak chanèl sila epi.